Bonjour bonsoir la famille Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Emisyon sa ki pase sou chanèl sa e ki pase dirèkteman sou Facebook via Haïti Buzz. Merci à toute notre équipe et merci aux journalistes qui font un travail sans prix dans le secteur. M gen ti reproche sa pou m fè ak anpil journaliste. J'ai écouté Hier soir l'émission de Guerrier Henri mwen wè se sèl li menm ki kòmanse ap plenyen. J'attends peut-être les jours qui viennent pour savoir si anpil journalistes yo menm pap panche sou dosye sa yo kap fè la une pour le moment e kap detui lavi anpil moun. Se poutèt sa map pwofite salye tout journalistes youtubeurs ki yo menm brave le danje pou kapab pèmèt ou menm kèlkeswa sou chanèl wap gade imaj yo pou konprann ke gen yon moun ki brave danje a ki pote imaj sa yo ba ou se ta evidan pou abone ak chanèl wap gade enfòmasyon yo nap salye tout ekip yo nèt se le moman poun kapab fè le pwen. sou batay ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. Men nou konnen a chak emisyon nou pa fè redondans. Nou vini avèk yon kestyon byen detèmine. A chak emisyon gen yon paramèt nou debat. Men la a ou pral wè se toutafè kriyèl. Batay fèt ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, les journalistes ont décidé pou kapab konnen kisa ki pase au juste e pou kapab fè w wè reyalite a an fas. Direksyon Gran Ravin. Nou sòm isi a Gran Ravin. Yon bon pati nan zòn sa a li sanse te kontwole pa nèg Ti Bwa yo. D'après ce que racontent les hommes armés de Grand Ravine, mesye ti bwa yo sanse te pran posesyon plizyè mezon nan pèspektiv pou kapab jwenn yon larjès pou atake yo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ebyen, yo antre nan kay yo, yo kache epi lè pou atak la fèt pou l kapab rive pi pre. E de jou an jou yo pwogrese sètadi yo rive prèske Kounya la sa sa kapòl la ap mande se pou tout moun matisan 1 tout moun dèzami tout moun e e e site makout tounen lakay yo re rezon an nou mete kriminèl nou mete tout kriminèl deyò deyò nan blòk lan moun ki tap bat moun ki tap tiye pitit pèp lan nou mete yo deyò nèg ti bwa yo yo ka tounen si Bondye vle. Est-ce que la vie sera possible à leur retour? Nan moman tounaj la, nou fè anpil konsta. Se aparaman yon zòn ki pat gen moun ladann. Triste konsta, zone déserte et à l'intérieur de ces maisons là que vous regardez quelques effets restants. Sitwayen yo pati, yo kite kay yo dèyè avèk petèt espwa ke yap retounen yon jou, men se lorè paske moun sa yo se fòse yo fòse yo kite kay yo. Donk sa yo se daprè enfòmasyon ke nou genyen se tout kay ke mesye Tibwa yo, yo menm yo te okipe donk ou konprann donk jan nap gade an la la se tout kay ke mesye yo menm yo te okipe e moun yo te oblije kouri kite kay yo donk e se kay sa yo ke mesye yo menm yo rekipere mesye gran ravin yo yo menm yo rekipere an nou swiv. Kòman sa li menm li ye nan moman ke nap pale a la andedan gran ravin donk se konsa sa li menm li ye. Des cicatrices, des brûlures et peut être moun ki pral pran desepsyon kote yo pral rete yo ap tann peut être pou sitiyasyon ta chanje pou ta retounen vin refè vi yo dans cet enfer paske se la yo fèt ki abite ladan l. Le fèt ke mesye Gran Ravin yo, yo mete nèg sa yo deyò, yo rekipere zòn sila a, èske sa ta kapab di moun ki jwenn apèl pou yo kapab retounen an, yo kapab gen yon sètèn konfyans pou kapab retounen an tout kyetid nan zòn sila a. Nou pral eseye konnen, èske se pa pral yon kalvè kontini pou moun sa yo ki ap chache deja pou kapab respire mye ayè? Se bat moun nan, tiye moun nan figi moun, ba sa pa fèt. Ou konprann? Se boule moun nan epi nou menm nèg ravin nou nou revòlte nou di nou met nèg sa yo deyò la pou pou tout moun nèt pou nou teke ze kay yo la tout ba ladan yo pou moun yo retounen vin lakay yo kòm sa dwa. Sa vle di, sa vle di nou menm andedan gran ravin avèk kaporal lapli donk nou garanti ke moun sa yo yo kapab vini ap gen lavi epi nou nou nou nou menm nou nou diferan de nèg ti bwa yo nou menm se sa nou vle di? Trè diferan paske nou menm nou nou pa viv de bagay moun nou nou viv de tèt nou C'est le chef ni question qui est évoquée pendant rencontre si là. Pendant visite ça tout, la question c'est de savoir où en est-on avec le projet de construction de l'hôpital par le commandant Tilapli, comme les gens l'appellent souvent. Écoutez ça. Wi se paske nou menm an nan gavin yo pran nou kòm si pou bèt nwa. Sa vle di kapòl la vle menm revòlte li menm mezi lap fè lopital li pou pèp pal la, sa vle di nou menm lè ke yon moun malad yon moun gen tèt fè mal, si moun nan ta blese tou, moun nan bezwen kòm si al sòti, lè yo konnen li sot gravil pou yap minimize pou yap imilye li, kote li vini nan lopital ki prive. Se pou sa kapòl la kanpe. Lap fè zòn li yon lòt fason. Wè wè li kòmanse avèk lopital li, pi devan li va fè ponp gazolin pal, tout bagay nèt pou l konprann. A di pou pèp zòn nan viv, pou pèp la viv alèz. Nan mitan tournaj sila, on a pu konstate quelque part yon zam de gros calibre et la question est de savoir ki non zam sa et est-ce que se yon zam ki danje anpil? Mesye yo ap reponn. Sa yon M4 modifye. Konbyen bal li tire? Bon, lè w pase yon foul, m konn gen foul nan idwèt ou k pou pase l, m ka pase yon foul 5, yon foul 3, men lè m chwazi fè yon foul pase, m fè yon foul 25. 25 katouch? Wi. Men chajè sa pran 45 li menm. Men konsa tou, depi m konn si fè w jennen, m pase foul 45 la, l ale byen nòmal, san ban m pwoblèm, san ratman. Men ou galè konnen l byen wi janm wè a. O, sa e zam prefere m. Repouse mesye Gran Ravin yo, se yon onè pou Caid sa ki li menm. avèk yon M 30 nan men n depi notre arrive ki akeyi nou pou dire ke cette arme là c'est sa femme, c'est celle qu'il adore, c'est celle qu'il affectionne beaucoup et c'est fierté l sa jounen jodi a. Li menm, de kou pa kou la, ade, jan m beze nanm pran. Kèlke mèt o de lwen, dè signe de vie. Nou kapab konstate dè sitwayen ki ap fè de va e vyen, men aprè, sè le kalvè an fas. E yon lòt kesyon vini pou ta konnen ki sa ki a lorijin batay sa ankò? Jounalis yo pèsiste dan lide pou kapab vini avèk aspè politik la. La repons, on ne sait pas trop. Plizyè kay pase anba dife e sèzòm zame de Gran Ravin yo akize kan rival la ti bwa ki gen nan tèt li Krisla ki ta alorijin tout dram sila yo. Seyè ou met dife sa ou te. Nou wè tout bagay, nou tande deklarasyon yo, e an konklizyon, lagè. antre lè band rival, li kontinye voye yon vye imaj Dayiti sur la scène internationale. Men kiyès ki ap wè imaj sa yo kap konprann ke peyi sa a li lè pou nou ba l on kout men, menm jan nan tan lontan nou te konn al ede kèk peyi batay pou pran endepandans yo. Batay sa a, li pouse anpil moun kite kay yo. Li lakòz anpil sitwayen, pezible sitwayen dit-on, pèdi lavi yo. Anpil nèg ki gen zam, ki kenbe zam par sèkonstans, yo menm yo pèdi lavi yo tou. Men batay sa a, li pouse anpil ti jèn kenbe zam nan men yo par peur d'être victime et parce que, yo te viktim deja, yo vle pran revanch yo nan yon fason oubyen nan yon lòt. E nou konnen ki sa k ka rive. Isit la, ofinal, se yon zòn dezèt. Pli davni pou lè jèn ki y abit. Lè w la a, gen yon lojik ki di, Votre vie ne vous appartient pas. E ke di Leta? Ke fè Leta ayisyen? Je ne veux pas dire rien, petèt ke yo ka gen yon pwojè, men sa fè lontan. Batay sa a, li egziste ant ti bwa ak gran ravin. Une guerre sans merci et qui ne cesse de faire des victimes. Merci la famille! Un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila a, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!